Bertho kòm chak ane se ou ki toujou responsab pou fè dekò nan espas la di nou kòman chwa sa rive fèt ant ou menm avèk manbo a pou fè tout dizay sa yo anndan peristil lan lè l gen aktivite. Tou dabò nou di bonswa a tout telespektatè yo kot moun k ap swiv nou sou rezo sosyo yo. Chwa manbo Marijàn pou mwen pou dekorasyon li pa t fasil e li pa t difisil tou se rapò a lwa yo. Kote mwen menm mwen se pitit pitit li, m se pitit pitit sa m bay l tou, e l konnen kisa nou fè epi chak sa l genyen li rele m epi vwala ke se konsa n ap travay, n ap met dekorasyon atè, n ap n ap bay pèp la plezi pou zye l. Rive fè dekò sa yo, konbyen sa pran kòm tan, konbyen sa pran kòm savwa fè tou? Euh, li pa pran anpil tan. Dekorasyon pa yon, pa tankou yon syans w ap mete pake atè, se yon bagay. Bon sans, se kite plezi w pase, sak fè w plezi a w kite l pase, epi aprè rezilta a wap wè tout sa ki bay. Men ann gade, ou pa ou pa moun ki aple pou travay tou senpleman pou bè manbo Marijàn. Pa egzanp, yon moun kap gade dekò sa yo la, eske l ka met nan tèt li se sèl sa w ka fè w, men w ka fè lòt, yo ka antre an kontak avèk ou? Euh non, m pa sèlman fè dekò kòmsi pou vodou dizon, m fè dekorasyon an swa, maryaj, gradyasyon, tout, epi si vle tou n ka kite kontak mwen ki se 44 26 46 25, nenpòt moun ki ta bezwen dekorasyon li pa li pa bezwen ezite rele m sou nimewo sa. Nan kisa daprè ou menm ou panse dekorasyon sa yo ka patisipe nan reyone vodou an, nan pèmèt moun yo gen yon lòt rega? soutni sou vodou an. Sa dekorasyon ka fè nan vodou an, paske dèfwa moun yo ap di vodou, vodou se bagay moun sa, se bagay sal, men a lèd de bagay sa yo, men tout moun k ap gade y ap wè vodou pa jan yo panse l la vrèman, vodou pa yon bagay negatif, vodou gen anpil bèl bagay ladan l, e chak dekorasyon vle di yon bagay, jodi a nou wè dekorasyon al nan move nwa, nou konnen move nwa ki sa l reprezante, se gede, se lavi, se lavi aprè lamò, se sa l reprezante, koulè l se. Blan e mov, mov e nwa, nwa e blan, se sa k fè jodi a, nou an mov e nwa k ap reprezante lavi nan aprè lamò. La, èske ou pa di tèt ou, lefètke ou se yon moun ki konn fè dekorasyon nan plizyè aktivite, ikonpri aktivite ki gen rapò ak vodou, èske sa pa kab voye nan tèt yon moun tou, lefètke gen de moun ki mete nan tèt yo yon vodouyizan se tou senpleman yon moun k ap sèvi lwa, menm ki pa gen yon konesans sou yon domèn kèlkonk nan sosyete a, la son mesaj klè pou di ke Vodouyizan ou vo plis ke sa, ou ka fè plis ke sa moun yo met nan tèt yo. Byen sur, byen sur Dieudonné, Vodou pa sèlman se Vodou, espri yo sèlman, se yon se yon ansanb deleman ki reyini, se vre ou ka fè Vodou, ou danse Vodou, men anndan Vodou a ou jwenn ou jwenn anpil entèlektyèl, ou jwenn avoka, ou jwenn enjenyè, ou jwenn doktè, ou jwenn tout, ou jwenn dekoratè, Pa egzanp, mwen menm ou jwenn tou e tou anndan vodou a. Vodou a se yon relijyon li ye kote nou grandi, se kilti nou, nou grandi ladan l, li nan nou menm men sa pa anpeche nou apwofondi konesans nou, rive pi lwen avèk konesans nou pou n aprann plis bagay, pou n ka fè vodou a rive pi lwen, pou n ka mete plis konesans nan vodou a padon pou sa ki pa gen yo. Yon mesaj pou 2 jèn vodouyizan menm jan avèk ou? Pou jèn k ap. Gade nou la, n ap di yo, avanse, kontinye, respekte vodou a, respekte kilti nou, epi pran vodou a, voye l wo, toujou fè bèl bagay nan vodou, epi konsa vodou nou ap rive pi lwen. Manbo Sonia ou la jodi a kòm vodouyizant, kòm manbo ki vin pratike vodou, se ak ki kè ou nan aktivite aswè. M di Bilolo, m di Kwasenbo, m di Bilolo, m di Kwasenbo, sa k fè mwen non pa mwen se vin pou wè bon manbo e pitit Sanba Èl e manbo Marijàn. Sa k fè m ka pale de vodou jodi a, paske vodou se kilti n, vodou se tradisyon nou. Lè w pale de Gede, ou pale de Gedevi, ou pale de lwa yo, ou pale de bitasyon yo, ou pale de pou ranmase bitasyon yo pou kilti a pa tonbe. Jenèlman jodi a lè w pale de lwa yo, ou pale de fòs yo, ou pale de nanati yo. Paske se li menm ki fòs nou, se vodou a ki kilti nou, se li tradisyon nou. Paske ou pa ka kite l tonbe. Si w kite l tonbe, bitasyon yo tonbe tou. Gen moun ki di ke, ki wè plis e nan vodou a, sa vle di si yon moun ap pratike vodou, ou plis pratike kesyon fè moun mechanste. Se yon verite oubyen ou gen yon lòt e pawòl ou ka vwe ba moun sa yo? Non, vodou a pa gen mechanste ladan l. Sa k fè li gen mechanste, si w fè kèlkeswa moun, se pa sèl nan vodou k gen mechanste. Men nou menm nou plis fè byen. Ke nou fè mal nan vodou. Pase depi wap pale de byen wap toujou jwenn moun bò kote w. Men depi w pale de mal ou pap janm jwenn youn pèsòn ansanm avè w. Men nou menm lè nou nan vodou se sa ki byen nou vini. Nou vini ak tout sa ki bon pou nou, tout sa ki bon pou pèp la, kisa k bon pou tradisyon nou an, kisa ki bon pou nou paske se sa ki byen nou fè anndan vodou nou menm. Anba sa gen moun ki konn gade yon lòt pati nan vodou a pa egzanp sosyete sekrèt yo, bizango yo Yo konn pale de yon kesyon rèn pikè. Ou gen yon ide sou sa? Rèn pikè? Ki sa ki yon rèn pikè nan sosyete ou? Nan yon sosyete, yon rèn pikè, li ranpli, li fè yon pakèt bagay ladan l, paske l gen yon pakèt wòl li ranpli. Men lè l yon rèn pikè, li pa di li se yon dyab pou sa. Paske sosyete sekrèt. Son bagay ki bon pou kelkeswa moun ki anndan vodou. Paske se avèl ou fè gerizon, ou fè trètman, kelkeswa moun ki gon pwoblèm, paske depi w antre anndan chanm makaya, ou pile fèy la yo, se avè ou bouyi te, se avè ou fè tout bagay pou maladi a pou trete malad. men li pa yon bagay ki mal. Ban nou yon ide si w genyen sou kantite ki konpoze sosyete sekrèt yo. M konn tande y ap pale de Ren Pikè, yo pale de Bouwo, yo pale de anpil lòt. Fè lis la pou nou. Kiyès moun ki nan sosyete sekrèt yo? Bon, moun ki Bouwo a, se moun kòmsi lè ou sòti. avèk moun nan lèw ale nan fèt ou sòti a pitit ou li la poul pwoteje moun ki sòti avèw la paske se menm jan son sekirite liye pou ou paske lèw sòti avèl kantite moun ou sòti a sa kantite a pou antre men se pa mal wal fè paske sil te mal ou pa tap wè sosyete a ap swiv ou pèp la renmen wèw paske tout sa ki mal li pa rann ou anyen ki byen paske tout wap fè byen. Se konsa wap jwenn moun. Sosyete sekrèt la e pa yon bagay ki mal li ye. Se yon bagay kòmsi ki anndan vodou a ou jwenn fòk ou admire l menm jan ou admire tout lwa yo, tout espri yo, tout fòs yo. Anfèt nou kontan pou n fon ti pale avèk ou piske nou konnen ou se yon sanba, nou konnen wap chante. Yon sanba se kisa l ye nan vodou a? Bon pou byen di ou, mwen se yon adjènikon paske sanba a li menm li gen afè pa l, adjènikon an gen afè pa l. Mwen se yon inisye vodou e depi a 10 an m kanzo, m inisye e m gen 27 an depi m ap aprann epi tou bon nou la n ap kenbe. Yo pa djèl li kòw se ki wòl li? Se chante epi tou epi tou pou gen prensip tou epi tou pou l bay moun yo prensip tou nan vodou tou. Donk ou bay ou ede m konprann la ou fè. Gen diferans ant yon adjenikò epi yon sanba? Yon sanba, wè. Sa vle di, w ap wè moun k ap chante nan rasin yo, yo se sanba. Men, pou byen di w, gen moun, moun ki pa konnen yo, si yo rele m sanba, pafwa m konn reponn. Pafwa tou, si m gen tan tou, m esplike moun nan sa l ye tou. Yon adjènikò se ki gran wòl menm li jwe pa egzanp nan yon seremoni vodou? Se li menm n ap fè la a, nou menm inisye vodou yo, e li n ap fè la a. Ou konprann? Sa vle di se yon bagay nou fè, nou menm adjènikò yo se nou menm ki inisye nan vodou a, e li menm n ap fè la a. Èske yon adjènikò pa egzanp k ap chante nan yon seremoni vodou se yon moun ki aple pou fè djòb sa menm oubyen E se yon don oubyen se aprann lap aprann li lòt kote ki fèl kapab sa? Non, banm di w, pou byen di w, paske ou konnen nan vodou gen sa, gen aple, gen don, gen talan. Men Adjanico an nou fòme yo tou. E sa fè nan inisyativ nou, lè nou inisye moun yo, nou tou fè sa tou pou yo. Nou gen moun nou kanzo sou pwen Adjanico. Si moun nan vle, enpi si nou wè moun nan tou kapab fè sa tou, nou tou mete l sou pwen a Djèniko, enpi pou nou ba l lavi vodou a. Yon mesaj pou moun k ap swiv Bruno Cantillon e ki pa vodouyizan oubyen k ap swiv vodou men k renmen vodou, ki sa w ka di yo? Sa m ap di yo, m ap di yo sa yo di a, zòt di se moun sòt nou ye, menm si dèfwa gen nan nou ki demoutre nou sòt, Men nap di yo nou pa sòt paske nou menm vodouyizan inisye se moun ki fòme ki fè li e pa tankou se moun sòt ok paske nan pran egzanp mwen menm avanm te dim se ogan sogwe m te chwazi fòme avan m te chwazi fini lekòl mwen apresa poum di mwen se yon ougan mwen se yon adjènikon Epi pou m bay vodou a tout kote m pase. M tou m Sendomeng, m Ayiti, m fè tout kote nèt. M ap bay vodou.